Bon, nou konnen an Ayiti sa pa vle di anyen, men sa ki enpòtan, 1 mèt 50 ou 2 mèt ou 1 mèt, sa ki enpòtan se ke nou pa genyen pou nou chita pil sou pil anndan stidyo a, epi nou genyen tou pou nou veye ekipman nou yo, nou pa rann nou kont de sa, nèg ki nan televizyon yo, kamera, tout materyèl n ap pede manyen yo, mikwofòn nou wè nou genyen devan, anba bouch nou an, Donk li enpòtan ke souvan nou sterilize yo, nou pwoteje tèt nou pa rapò a ekipman sa yo. Donk se pwoteje tèt nou pa rapò a tèt nou, pwoteje tèt nou pa rapò a moun, pwoteje tèt nou pa rapò a ekipman ke n ap itilize, sitou moun ki nan laprès, m eksplike w poukisa, dabò paske se yon djòb yo ban m pou m di nou sa. Answit paske nou pral ekstrèmman enpòtan. Alò, gen 4 bagay mwen m te vle di jisteman, se, se, se ke si w pran mwen menm k ap pale kòm minis kilti la, m ap pale an konesans de koz. E gon w ekspresyon franse ki di, ça n'arrive qu'aux autres. Ou konn Bob se gan pil ti expression toujou ban nou de Socrate ak Platon anben maten an bal yon lot ça n'arrive qu'aux autres alors ça n'arrive qu'aux autres lan ki sa li ye son expression lè nou tande entèl nan cho nou konprann se sèl entèl ki ka nan cho nou pa janm rann nou kont ke nou menm tou nou ka nan cho men ça n'arrive qu'aux autres nan ka pam nan se pa le ka paske mwen menm antanke minis kilti mwen viv 2 ka pandan 8 a 15 dènye jou yo de coronavirus nan pwòch mwen. Hein? E m pran responsabilite pou m di nou l. Mwen viv de ka. Donk, e sa ve dire kwa? Sa ve dire ke e la kwa, alò vodouyizan yo gon ekspresyon wi, m kwè la kwa ou wè k devan pòt tout moun nan, jodi an veye zo nou pou l pa vide devan pòt nou. Ok? E mwen gen de ka an 8 e 15 jou. E jisteman, sa nou obsève, nou nan mwad me, E ane dènye an 2020 se te tou an mwad me pik lan te viv. Dayè minis sante a nan konsèy de minis dènyeman te atire atansyon nou sou sa. Nou pa konn poukisa se me men se me li ye ane sa menm jan se me li te ye ane dènye. E jisteman an me ane dènye te gen 2 stasyon de radyo, yon radyo yon televizyon ki te pran. Al verifye pou mwen paske se jounalis nou ye. Epi se te lè sa a nou kòmanse genyen sa nou ta ka rele de ka de mòtalite paske avan sa an mas pa egzanp te genyen tou senpleman en pti ka trè gran trè ra de moun ki pran l etsetera. Donk apati de avril me bagay la kòmanse fon pik e donk ennan pli ta se an me ke nou konstate pandan lè kèk dènye jou mwen menm pèsonèlman m viv de ka epi kounye an nou wè s on katastwòf se pa yon sèl ka li ye s on katastwòf. Mentnan samdi maten. Katastwòf la rive pi lwen, nou dekouvri yon DG ki mouri, nou pap site non ni, nan yon centre de santé e bizaman pandan lap mouri gen 3 lòt moun ki mouri avèl. Donk sa vle dir kisa? Sa vle dir ke maladi a vrè, pa gen blòf e pa bliye lontan te gon epòk an divès zòn de oktòb, Novanb, Nou gen yon grenn ka mò epi nou pa janm wè ka ankò. Nou pa janm tande moun mouri. Dayè nan bilan ke Sante Piblik toujou bay chak aprèmidi yo, ou konn wè chif la kole la, chif mòtalite a kole la. Menis Fadèl, Alo? Wi, wi. Non, lè w di w pa p site non DG a, pou mwen li poze pwoblèm. Se tankou se yon mal. Ou wè, se tankou ke moun nan pa ka mouri de sa. Donk si si moun nan te fè tès li revele se sa donk poukisa pa site nonl lan? E alò map reponn ou poukisa, se paske pita gon konferans de près kap fèt a 4 èr, minis sante an li menm li la pou pran responsablite sa yo. Ok. Ekoute minis, mizapa eta durjans ki dekrete, eta durjans sanitè lan, nou konnen nou son pèp vrèman sentoma e lè n wè n kwè, e tout aktivite noktin yo nan anpil kwen nan kapital lan yo kontinye, E tou pre nou la nan rue Chavanne nan Pòtoprens, tout dezè di maten nèg ap bwè, nèg ap banboche. E gen lòt kwen se menm jan an. Ki mezi ke gouvèneman ke ou fè pati a konte pran yon fason pou fè respekte eta durjans sanitè sa a? Bob se pap toujou une fwa pou tout ke tout pèp o mond se sentoba. Dayè ekspresyon sentoba se pa ayisyen k envante l. Si w sonje lè E maladi a dekrete. An Frans, ki se yon peyi wotman sivilize, mwen m te viv ladan li pandan yon tan, e Montparnasse se yon bèl katye anfas yon nèg ki rele Balzac, se yon gran ekriven, anben Lafrans, moun yo pa t vle kwè maladi a. E moun yo ale nan club, m pa konn si w konn sa trè byen, la France son pays de grande sortie, mondanite, restoran fèmen, ouvè tout jounen, anben yo devye, yo defye maladi a. République Dominicaine nou tout sou sot wè l la, l'Inde nou wè katastwòf ki fèt. Donk ayisyen pa inik moun ki sen Toma, dayè sen Toma se nan la bib menm li ye ok, donk e la bib son liv ansyen. Donk pou te di trè franchman se gouvèneman li menm li toujou panche depi lè 12 dènye mwa nou pa janm kanpe, E se nan sans sa a ke w ap wè gen yon remonte de tout kominikasyon sitou onivo di MSPP ki pat janm kanpe dayè depi oktòb novanm avèk lafen de selil kote konnen ki te la selil dijans lan e yo toujou sou la bal yo gen yon laboratwa k ap reflechi an pèmanans. Wi donk eta dijans ou wè ki pran la a premye bagay n ap fè se pa gouvènman an pou nou wè ki pral fòse moun yo se moun yo yo menm ki pou fòse tèt yo. Wi. Ok e sa li enpòtan pou nou note ke lavi e lamò pa gen jwèt ladann men lèl pa gen jwèt la se pa Jovenel Moïse li ye se pa Jean Bertrand Aristide li ye se pa Michel Martelly li ye e se pa ou menm Bob C ki nan laprès sèlman menm si w gon wòl e ke w fè dayè trè byen pou nou e tout jounalis ka vè w nou di yo mèsi ki sansibilize moun yo pou yo pwoteje tèt yo an nou kontinye fè sa. Di moun yo pwoteje tèt nou, pa kite son polisye k vin arete w, pa kite son polisye kraze w, yon bagay tankou jan el te fèt ane dènyè la, respekte tèt ou, respekte lavi, epi genyen yon senple mezi, m ta ka di ke m rele l eta dijans, men m rele l senp an tout modesti, ki vini an apui legal, jiridiko legal pou di moun yo pa fè sa. Mezi ou wè ki pran la, li pran samdi swa nan kad yon konsèy. 2 minis a l'extraordinaire. Sa vle di ke li pa rantre nan lojik konsèy n abitye fè chak 2 mèkredi. E donk, se yon konsèy ki te fèt efektivman pa rapò a lanmò DG ki fèt samdi maten an, ke n dekouvri an. Ok. Men kòm mwen di w, lanmò sa a li revelatè don yon gravite, don yon bagay ekstrèmman grav paske ou gen twòp moun ki kòmanse ap mouri lè yo mouri ansanm, 4 mò, 5 mò, 6 mò an Ayiti. Nou pa t janm gen sa. Se sa m vle di w. Mhn, e donk dikou genyen on mezi ki pran ki strikteman sanitè. Mezi ou wè nou pran la, li pa gen ensidans ekonomik, ou gen de sektè ki pral viktim ladan malerezman. Ou genyen 3 sektè kòm yo toujou di l, se le sektè kiltirèl, se le sektè relijye, ki pral mouye ladan li epi se ou gen 3 sektè kilti, relijyon e pa bliye m toujou di nou tout sektè sa yo se epi edikasyon e poukisa sektè sa yo pral mouye se paske se de sektè kominotè se de sektè ki chita ansanm e wap wè mezi eta dijans nou pran la Li esansyèlman teknik, m ta ka di esansyèlman sanitè, nou entèdi purman e senpleman les grandes assemblées, les lieux publics ke moun nan l ap mache avèk figi l san mask ladan l. Ok. E kounye an se 3 mil goud lalwa prevwa pou moun ki ap mande depi ki lè te gen yon lwa, palman te fèmen etsetera, il y a un décret, c'est le décret du 21 mai 2020. article, je crois que c'est l'article 8, si je qui définit les règles de protection de la population. OK Donc, en matière de pandémie. Donc, dans ça, c'est extrêmement important pour retenir que E, cette mesure on dit que son mesure qui arrive en bakrop a volonté chaque monde pour empêcher que maladie li gaye sou tout teritwa la donk se sa m te bezwen mwen m di pou nou e apa ke laprès enpòtan pou nou pou l pwoteje tèt li gen yon konferans k apral fèt pita a midi gen 4 minis k ap la e m kwè Pierre Renel sot anonse l e donk minis sa yo chaken an se ki le konsène pral entèveni notàmman minis afè sosyal la gen pou l entèveni sou dosye ona pa bliye ona se yon òganis ki te gen yon DG ladan li. E donk enfòmasyon ki bay tout laprès di l deja Dejean mouri de maladi sa e maladi sa misye t ap tande Calvez ap di l se yon maladi ki ekstrèmman frajil li t ap pale de fineray hein li t ap pale de fineray de kòman yo jere kò kadav etsetera nou genyen dayè le dekrè du 21 mai prevwa jisteman e mezi sa yo an matyè de fineray an Ayiti lè nou ta gen moun ki mouri nan pandemi. Donk, gen tout previzyon sa yo ki te deja fèt. Pita n ap poze plis kesyon. W ap genyen minis sante piblik lan k ap elabore plis, se domèn pa l. Minis kilti an, nou menm n ap mete an kontèks sa ki fèt lan. Minis afè sosyal la ap trete dosye ona e tout mezi l ap gen pou l pran pwennvi sosyal. Epi mwen kwè genyen minis edikasyon jisteman avèk la kesyon de linivèsite, de tout lekòl e jisteman nou t ap suiv avèk ou gen de inivèsite timoun yo, yo kòmanse nan kouri. Inivèsite prive e kòm piblik dayè. Kòman? Youn ka pote pawòl lòt. Youn, non sèlman youn ka pote pawòl lòt, men youn nan bagay mwen menm mwen gen pou m fè antanke kominikasyon, nou oblije malerezman, e pske sa pral fè nou yon djòb anplis men se responsablite nòmal ke n genyen, repati avèk CIPC ki e le Sant Denfòmasyon Pèmanan e ki pral pèmèt tout minis yo defile youn dèyè lòt. Wi, men gen moun tou k ap poze anpil kesyon sa, pske ou konnen nou fè jounal lan tou avèk sitwayen yo, ki menm poze kesyon pou poukisa gouvènman an te oblije òganize kanaval ki responsablite leta nan pwopagasyon viris lan ki gen la a jodi nan ogmante ogmantasyon ka yo e èske se paske nou te santi ke maladi an te ekate nou ki fè n te fè kanaval gen lòt rasanbleman ankò ki fèt. Donk eske sa yo selon yo pa pa pou bokou nan nan kote n ye la a? Gen genyen genyen mwen sot di li talè a genyen e e plizyè moman nan maladi an si w ap gade de mars 2020 a jodi an gen plizyè moman gen de pik e e m sot eseye ba ou l si w pran pou premye chòk nou pran se an mars E se sa k fè nou blije mobilize. Fèt patwonal yo, pa bliye yo se de fèt kiltirèl e kiltyèl, relijye. Donk ki se alafwa kiltirèl e relijye. Donk moun yo kwè ladan e souvan depi w wè moun gen kwè ladan l se yon pwoblèm li ye, ou pa ka fòse l pa fete l. Donk tout peryòd sa yo koenside avèk pik maladi an jiskaske nou vin rive nan mwad desanm. E w ap wè ke jisko mwad desanm nou te gen yon. Gwo gwo gwo mobilizasyon o nivo de leta nou fè. Mentnan genyen e paradoksalman aprè desanm, janvye e fevriye genyen on bès e maladi a rete stab, stagnan. Pa genyen presyon, pa genyen kouri e gouvènman ou genyen an kòm mwen di ou li gen kanmenm kèlke pa tou yon responsabilite. Pou ke ou pèmèt pèp la viv, pou pèmèt pèp la li gen lwazi. Pa bliye pi gwo soufrans nap viv la mesye kap tandem la ak mikwo an, se ke lè ou nan kovid li vle di konfinman otomatik. Menm si dekrè ou arete n gen pral soti an pa di konfinman. Konfinman an vle di ou nan oblije fèmen ti kò n yon ti kote. Gade ou menm lè w chita bò kote yon moun li kote bò kote w se kòman èske w konfine w nan yon kwen. Donk ou fèmen tèt ou nan yon kwen. Dayè se skiè le le pli rekòmande a pa pò mask se se konfine. Donk kounye a konfinman an tou an menm tan li gen yon ensidans psikolojik sou sosyete a. Hein sa vle di aktivite mondèn, aktivite sosyal yo, yo pa fèt ankò. E donk di kou lè nou genyen yon bès de ka nou pwofite kan menm pèmèt pèp la jwi pou l viv. Yon bagay ki pral pase nan wikenn nan la Popsi pral gen yon kouri. 29 me, Al gad si pa El Rancho pa gon aktivite pou wè. Ou wè sa k pral pase la a? Tout ti plan ou wè mesye yo fè pou 29 me a la a, e pik maladi a pran, e m vle atire atansyon, pik lan pran pandan ant 8 e 15 dènye jou yo, donk sa n'a rien à voir avèk fevriye, hein, nous sommes mi-mai, Hein mwen menm mwen diw mwen gen 2 ka entre mi mai et nos jours anben pral gon kou wi. Wi ou di pral gon kou wi minis m pa fin konprann sa pral gon kou wi minis. Anben kou ki pral gen an se ke gen de pwogram kiltirèl tout pwogram sa yo pral oblije kanpe paske pral gon kouvre fe kap komanse a pati de 10 heures du maten jiska 5 heures du maten e de 10 heures du soir jiska 5 heures du maten e alvèso tap pale talè a de repiblik dominikèn li petèt pa di sa repiblik dominikèn yo gon kouvre fe De minuit a 5 heures, men kouvrefe sa li te pèmanan. Nou menm nou te genyen la yon moman done nou te retire l, pou te pèmèt moun yo respire. Malerezman nou pral oblije retounen avè l, sof ke nou pap gen konfinman. Wi, Mesye Minis, nou ta pral di ke gen posiblite la pou nou pa nan referandòm. E pou pou m onèt avè w, tout sè kesyon yo te soulve o Konsèy dè Minis la semèn dènyè. Pa genyen ke posib nan kafou wè n ye la. Wi, wi. Wi. On kesyon avèk Galvez. Ok. Avan m bay Galvez, se gen yon oditè ki atire atansyon m sou Penitansye Nasyonal, antouka prizon yo, ki chaje prizonye ladan yo. Bon, gen ki di m ke gen prizon ki gen moun malad ladan l, bon li rete a konfime. E genyen chanpyona yo ki kontinye. Yo di m pa kè ki kote sitwayen sa te di m la ki gen match yè te gen yon match kote te chaje moun nan sou teren an donk anpil kestyon pou anpil sektè nap gen pou nou abòde avèk sa menm tou atire atansyon sou prizon yo pou konnen kisa nan nivo gouvènman nap fè pou anpeche maladi an ta gaye andedan prizon yo. De manyè jeneral avan m fini petèt ke ou pral voye m ale. E gen 3 sektè ki viktim imedyatman avèk kovid la. Se la kilti, paske se te sektè kolektif, kominotè. Anndan la kilti, se sèl domèn ki solitè rele la lekriti, se ekriven yo. E gade byen pou wè, ekriven yo, malgre yo solitè, yo bezwen enprimè, yo bezwen pwodiktè, yo bezwen editè. il y a besoin et, sale, il y a besoin diffusion, il a besoin lecteur. Donc l'écriture qui est le seul domaine solitaire dans le domaine de la culture, lui-même tous les villes communautaires à un moment donné, donc les victimes. Donc ceci dit, la culture hautement victime, hautement prend dans courir, le tourisme dans courir, parce que le tourisme, pas oublié c'est la migration, c'est la mobilité, pour pas dire, c'est bouger, bouger à l'intérieur du pays, et c'est ça qui va en crise ou gagne en pile pays aujourd'hui pour le secteur culturel. La culture est vraiment pour le battre de l'aile. Et maintenant, pour les prisons, ça c'est des domaines que nous réfléchissons à l'intérieur du Conseil des ministres. De tout Conseil des ministres, nous fait que ces gouvernements, que ces Conseil des ministres qui est par le président de la République. Là, nous pas le retourner encore. Malheureusement, à toutes mesures qu'on prend avant eux, d'ailleurs, sur question de droits humiliés, on n'a pas qu'à en prison pour en plus de ça l'exposer à la maladie qui peut tuer le plus vite. Eske nou anvizaje yon plan dakonpayman pou moun evantyèlman ki pral afekte pa mezi sa yo, sitou nan nivo sektè kiltirèl la? Nou pa genyen lojik dakonpayman ke w genyen tankou an Frans lan. Ou pa genyen l paske pa bliye sektè kiltirèl isit lan se yon sektè ki pa gen menm òganizasyon nou nan sektè ki otman enfòmèl, se kòm le sektè ekonomik. Men nou menm akonpayman nou bay o nivo di ministè de la kilti, Kòm ou te wè li, nou sipòte, en, ane dènyè nou te sipòte prèske tout evenman ou te wè ki fèt virtuel yo. Ok. Donk, e sa nou di l ouvèteman, e li te pèmèt nou kontourne pwoblèm lwazir lan. Donk nou bay lwazir lan yon nivo, e, virtuel. E pi an menm tan nou akonpanye de, de, de, pa egzanp nou te rann omaj o mizisyen dèzane iks. Donk omaj sa nou gen yon pakèt djaz, pakèt gwoup ki entegre ladan l. ki pèmèt di kou nou fè sa n ta ka rele yon enjeksyon de kapito ke atis yo yo jwenn yon ti bagay ladann. Dènyè grenn kesyon an minis se avèk Konpè Gal ou konprann. Anpil pasyans pou w ka byen konprann sa l ap di. Ou wè se pa fin tèlman. Langaj la manke klè. M gen 2 ti kesyon trè kout. Premyèman, nou ta renmen konnen kote leta ayisyen antere 271 moun yo ki mouri nan kowonaviris la? Dezyèm kesyon an se, koman. Ki pa gen rapò a covid ok. E mwen panse ke nou te genyen o nivo de tout konsèy yo nou te gen yon plizyè rankont sou afè jesyon kadav e pwofondè e pou mete sèkèy etsetera te gen yon bagay ki te pase nan nòdès tu vwa e nou te trè prezan sou bagay sa yo men fò nou di tou ke genyen de tanzantan dè famiy ki yo menm rete atache a mò yo e ki pran mò yo kareman yo pral antere l mwen konnen yon ka aktyèlman. de yon moun ki malad, li refize ale nan lopital pou se fè swanye. Donk si l mouri, se sèten ke ou pral genyen fanmi an pral amize l pou l pran l pou l antere l li menm. Donk se tout edikasyon sa yo nou genyen pou nou fè jodi an san nou pa itilize lafòs sou moun ki genyen yo konnen trè byen epi t ap tande nou t ap esplike sa talè a danje ki genyen lè w gen yon moun ki mouri ou konn trè byen kovid li genyen donk gen dispozisyon pou w pran. Nan sans sa a Sante Piblik Jodi an minis lan pral abòde sijè sa a nan konferans nou pral fè a e o nivo di konsèy dè minis nou pral oblije rebondi ankò paske te genyen yon ti poz kanmenm sou paske pa bliye nou pa t gen anpil mò e m ta ka di spektakulè jan w wè n genyen la jodi an e donk nou pral oblije retounen sou sa mentnan sou sekirite pa m nan Jude Maurice e se pa yon sijè m te vle abòde. de sosyete a e menm de la près e se pou mwen menm son gwo chòk e Jude Moris paske Jude Moris ki mouri an sekirite pa m nan li pat sèlman yon sekirite se te sa n ta ka rele yon se te yon bra dwat li men se plis ke yon bra dwat paske se inik sekirite ki dòmi menm kote avè m Dakò? E ki dòmi menm kote avè m pandan m, depi lè m te direktè de kabinè de Lapin dayè, e jiska jodi a. Donk, sa vle di, pandan m ap pale avè w la la a, tout telefòn mwen, kòd yo se nan men l li ye, l mwen avèk yo. Hein? Tout email, kòd se li k jere tout vi m pratikman. Donk, c'est pour te dire que c'est un choc énorme. Men msye mouri tou, c'est un héros ki mouri paske s on moun ke yo te apwoche l pou l te jwe medyasyon nan kad yon altèkasyon ki te pete. E ozabò li pral alò altèkasyon pete anndan restoran an, men se pa anndan restoran an ki tire an fèt e se pa anndan restoran an tou l mouri, se yon bagay ki fèt nan non lwen de restoran an ok. E donk li mouri non lwen de restoran an, petèt ke l eseye riposte, ta gen moun ki pran bal e moun sa yo yo aktyèlman nan kache. Donk pa bliye depi gen moun ki pran bal ki nan kache sa vle di se endis enpòtan pou lajistis. Rechèche moun sa yo e pini yo. Genyen efò ki fèt deja, gen 7 moun ki arete, gen zam ki jwenn nan kay moun ki ta sanse gen responsablite, ki ta prezime responsab yo, ou konprann. Donk, m plis ta prefere jodi a espere ke lajistis, jan wè l kòmanse fè a, paske vrèman dcpj, pakè Pòtoprens, lapolis an jeneral te trè prezan nan dosye sa a. E wap wè yo bay rezilta trè vit. Mwen menm espwa m se ke vrèman rezilta a li rive jiskobou e ke Jude ki mouri de manyè spektakilè e grav e ki jodi an son kou pou mwen e anfen son kou tou pou sosyete a, son kou pou lapolis paske se te sa n ta ka rele yon yon moun de konfyans, yon moun onèt, yon moun lwayal e yon polisye.